Vokal mò sa ya chanje kèw pitit. Sa te wè jan nou bèl lè nou chita ansanm. Ou pa bezwen nan levanjil non pou kèw pwòp, pou rekonesan anvè yon moun, pou aprann padone sa ya. Men sispann! Ohh. Wè m souke tèt mwen, pase m pat panse ou menm jounen jodi a ki tap vin chita lakay mwen kap vin dim tout bagay sa yo. Jan ou te pranm ou te voyem anlè ou pata trap mwen sa. Cheri pa ogmante pwoblèm tifi an sivouplè. Non pa fèm sa ou menm, pa fèm sa. Lan pa gen pwoblèm. Ok map Oh enben kay sa e kay ou liye? Epa alèz ou twò alèz. Kèt kèt kèt m twouve bagay sa biza Kote chacha a sarann tout kote Ou pa jwenn Anba yon asayann Kounya menm gon sè m pa vle rele kot sè a paske asayann te fè gwo brek avèk sè a paske sè a e moun ki renmen disko moun ki renmen plezi m pa kwè asayann ap ozel al kay sè sa. Non e te konn moun ki konn kès ke vle di la limyè Hein m pa kwè limyè pral pral kwaze ak tenèb nenpòt kòman. Menm pou jwèt. Voilà. Talè talè talè frè koko talè frè koko paske jiskaprezan nou paka di ke asayan kite kay la banm bay pastè yon apèl petèt li gen dwa rive kot pastè paske pafwa fidèl yo lè yo gon ti pwoblèm yo renmen rakontre avèk Nou pa pli mal pa la gras de Dye. Wi, tande non pas. Eske ou pa wè sè Asayann kote w la? Ou pa wè l pase kote w lan? Monchè pastè se kafè koko a m ye la epi li fè m konprann ke Asayann kite kay lan. pandan ke map fè yon ti dyalòg ansanm avèk frè a epi m di banm eseye ba w apèl petèt, kòm mwen kòm dabitid lè fidèl yo gen yon pwoblèm yo toujou chache jwenn bèje yo, m panse se kote w la ke ke ke ke asayan ye. Ebyen ok ok dakò pas pa gen pwoblèm. De tou fason ok ok map di l sa map di l sa pou l ka fè yon rive kote w la anba a. Ok ok dakò dakò pas. O! Frè koko Bagay yo anpil nan menm. Sa se dènyè espwa ke m te genyen wi la a. Donk m pa ka ba w okenn asirans pou m ta di w kote l ye non. Pase m konprann Asayan an menm. Asayan an gen anpil bagay k ap travèse l. Paske nòmalman lè w te fin pale avè m nan, e m fè yon jan pou m vin pale a manje pou m wè si m ka retounen nan mwen menm avèk Asayan. Pandan m ap bo avèk Asayan konsa, kè m pa pèmèt mwen. Antouka si w vle w a dòmi sou kanape a. Epi tou m p ap pran w la pou anpil tan. Paske m konn ki jan de moun ou ye. Ou pa bezwen foure bouch ou nan relasyon m la. Sèlman m pale w. Okipe l ou moun fou l ou konnen ki de lè l rete li pa nòmal. Okipe l. Okipe l. Epi si nou ta jwenn bèl lè n chita ansanm. Gade nou. Nou pa wont. Nou pa wont. Gad imaj lap vann nan epa sa papa papam te kite pou nou. Bon ki bagay papa wap vin pale a la. Pa gen pwoblèm map map rete sou kanape a map rete la. Nou pa wont. Antouka jan em diw la ou a kouche sou vye kanape a. Epitou tem di yon ti bagay e timoun ou yo pa dim se la yap vini tou? Non yo pa bezwen vini. E menm si yo te vin la son pwoblèm? Antouka, mwen m konnen m fin pale m di pou kò vin foure bouch ou nan relasyon m la sinon, jan w vini an e konsa w prale. Ou menm, ou pral granmoun kounya. Sa tèlman pale anpil. Ou cho pase sa m pa konnen ou menm. Gade to. Alèz ou alèz. Eboo, ou konnen m renmen w tou. Ou jwenn pou ou wap mande pou lòt. Ou konnen m renmen w cheri. I love you. M pa kwè se a leprèv ke Bondye ap mete m pou l sonde fwa m, pou l sonde kè m, pou l sonde kòmsi alyans ke moun gen avè l la. Paske lè w te gade pou w wè Abraram, kote Bondye t ap sonde l, m pa konn si Abraram, m pa konnen si se Abraram, e si se Abraram, Abraram, le pè de Izarak, exactly, li te mande kòmsi pou l t al. Krisifye ti pitit, sakrifye ti pitit li a sou tèt moun nan m kwè. Epi lè misye ale pou l al fè l, epi li di non se sonde l t ap sonde l. Men m pa kwè se sa. Epi si se sa. Paske mwen menm, yon bagay pou w konnen, moun sa yo te gen plis gen prezans Bondye devan yo. Kote Bondye prèske te konn parèt an pèsòn pou l te diskite ak moun sa yo. Men jan kèm di w lan, m pa wè rezon an. Ok, menm si Bondye ta mete m aleprèv, men m pa kwè sa li ta pran kòm eprèv lan. Paske madanm mwen viktim la, e de sa l viktim lan, mwen menm m pa wè ak ki fòs pou m retounen viv ak madanm mwen ankò. M pa wè l. E m konnen Bondye gran, m konnen pa gen anyen Bondye pa ka fè. Men sa bòdè. M pa wè kote lap pase. Gade, li di sa nan Jeremi 29 vèsè 11. Ou wè plan Bondye gen pou ou a, li gentan ekri deja. E l pa fè pwojè de malè pou nou menm lòm, se pwojè de pè. Ou mèt kwè m, Dye li menm pap ret ak bouch li fèmen. Sa ou pran pou pi gwo bagay la pou Bondye se yon ti bagay piti. Ou mèt kwè m sa a. Li ka eprèv ke Dye ap pase avèk nou. Konsa tou, li ka ruz di dyab. Antouka, pa janm sispann lapriyè e Dye ap ba w direksyon. Menm si Bondye ta pa siyen sa a leprèv, men timoun yo ap soufri de sa. Timoun yo ap soufri de sa. Mwen menm tou m ap soufri de sa. Hein? Ayayayayay. Frè Koko. Antouka. Youn nan grenn bagay m ap fè. Banm eseye fè kèk tchèk. M apwouve ka Marie André an kòm moun sa yo alèz pou mwen si m pa wè l anba pou ou. Pase m pa kwè se asayan n ap pèdi chemen an konsa. M pa kwè se asayan n. Non se pou pèdi l deja pèdi l. Pase reyaksyon nan a se sa reyaksyon vle di. Se pou pèdi lan li deja pèdi l. E mwen menm tou mwen doute de sa tou mwen menm. M pap ba w manti. M genb anpil pou m pa tonbe nan tantasyon. M genb anpil pou m pa doute de Bondye. Men finalman fwaye mwen an danje. Madanm mwen kale. Pitit mwen kap soufri. Soufrans la di. Pa gen anyen Senyè m nan pa ka fè. Pa gen anyen Jezi m nan pa ka fè. Se li ki kreye syèl la, latè a e lamè a. Frè koko banm rive anba ka mari an wi nenpòt sa k gen map rele w nan telefòn ou mèt kwèm ou pap pèdi batay la paske ou pa pou kont ou ayayayy humm. El Shaddai mwen leve non ou Wa dè wa mwen leve non ou An ale mwen fè manje pou nou dakò Pa kriye dakò Pa kriye gade tout kouraj ou Epi tou fò aprann fè manje Lè Bianca bezwen manje pou ka fè manje pou li dakò Humm Si Wap boule Ah ou pa konn fè manje Ou konn fè manje An banm bo fè manje pou nou Nashanle Non ou di wap boule Bon mwen menm se se pandan m chita yon apèl monte sou telefòn mwen m wè se li menm, li di m konsa l pa li pa la pou m vin voye zye sou timoun yo pou li. An an sa m rele w sou sou ki sou ki nimewo l rele w la a? Sou nimewo pa l la. O epi m ap mete rele m pa m pa ka jwenn li an sa vle di l mete l sou lis la? Hey bon. Anben a sa yon neve l kite kay la li pa menm di ki kote l ale men timoun yo la a e pwoblèm m gen m gen ak timoun yo la a. Sak sak pi dwòl nan istwa sa, se paske wap viv byen pwòp avèk sè asayan, ki sak montel la, eske son dyab eske son demon ki montel, ki fèl fè bagay sa. Valè moun kap chèche yon moun ki pou yo viv ansanm yo paka jwenn, mwen menm m chita la, m poze m byen trankil la, m pako janm ka jwenn yon moun poum viv epi sè asayan menm jwenn yon moun epi esa lap fè. Monchè frè Iverson, se janm di'w la. Avan yè, m ale kay Andre. Pou Andre ban m on ti kòb pou pitit la. Andre meprize m. Li fè m wont. E sa k fè m mal la, lè m t ansanm avèk Andre, m pa t janm gen nèg sou kote. M te dwat. Se sa k rete m mal la, frè Iberson. Ay! Ti mafoune, banm di yon bagay. Ou pa premye moun sa rive. Pase gen yon pakèt jèn gason nan lari an, se sa yo fè kòm pi gwo travay. Mache bay fanm gwòs, epi vire do ba yo. Men la sèl choz ke m kapab di ou, sè pa m. Pwoblèm sa a, remèt li bay Bondye. E m garanti w sa, ou pap sòti wont. Paske l di ankò, Tout moun ki frape, e tout moun ki mande, li va jwenn. Tout sila ki frape, li va louvri. Depi ou fè Bondye konfyans, Andre gen pou l pran konsyans. Paske, se yon bagay ki vreman... Dwòl, se yon bagay ki vrèman fè tris lè yon jèn gason fè yon timoun pou l pa okipe l. M pa konnen, e m pa fè l anyen ki mal. M pa fè l anyen ki mal. E se nòmal, ki sa k vin pase? Se nòmal kòmsi lè l bezwen kòmsi pou m ta pou m ta ale nan nan nan nan nan pou m fonksyone avè l. Men se nòmal, tout moun te ka tout gason te ka nan pozisyon pa m nan. Ou konprann? Tout gason te ka nan pozisyon pa m nan. Menm moutre se moutre a sa menm ke m pa gen pwoblèm avè l. Bag moute paki pwoblem avèl men kisa yon moun dwe fè nan lavi sa. Ah monchè de tout fason humm. Li gen bon chans tou nan Bondye. Sim pat nan Bondye, m tap moutrel de fwa de konbyen l fè. Ou tap gen rezon wi frè a. Ou tap gen rezon nenpòt Saw ta fè la ou tap gen rezon. Oh ebyen tèt tèt tèt Asayann pa bon. Pou sè Asayann annik leve konsa kite timoun yo. Wè li. l ale konsa, epi mwen menm m chita lakay mwen l rele m pou m vin la. Antouka m byen kontan, e m pral kot pastè, m pral fè yon ti pale a pastè la, pou pastè a di m kisa pou m fè. Paske m pa ka pran nenpòt desizyon dèyè do l la, nenpòt bagay konsa. Paske si m te jwenn ou, m te ka di l kisa m ap fè. Men m pa ka vini, m pral di pastè kisa m dwe fè nan ka sa a. Ebyen ale, al kot pastè a pou w tande, paske, paske ka sa a la mwen m pa konprann non. Eeee! Men pafwa, nesesite moun nan gentan twòp. Ou wè sa m di w lan? Nesesite moun nan vin pa ba l aksè pou l ede yon lòt. Pafwa tout moun ki anndan legliz lan sanse nan menm nivo ekonomik. Men pafwa tou, gen moun ki gen posiblite tou ki pa vle ede yon lòt frè, ou di mwen s yon lòt sè. Ou konprann? Men jan w wè m di w lan, nan sitiyasyon ke w ye an, pa konte sou zanmi, pa konte sou fanmi. Pa konte sou Andre ankò Konte sou Bondye Pase moun ki konn delivre moun Se Bondye ke l ye Èske w konprann sa m di w la Ok frè bon Gade yon bèl timoun konsa en Valè moun ki ta renmen posede yon timoun E jan w di m nan Pitit sa a l pa ka pitit lòt moun Mesye gade ti Andre mesye gade Sanble a papa l tèt koupe Aayy De tou fason M vle pou repran plas ou lakay Kris lan ok depi ou pran plas ou lakay Kris lan ou mèt kwè m wap priye epi priyè w yo ap ekzose ok non sèlman yap moute epi tou gras la ap desann dakò nou pa prete nou pa prete non e de tout fason la gad sa w ka fè ok non non pa di m mèsi di Bondye mèsi pito ok. Gade, m chache madanm mwen tout kote, m rele nan telefòn, menm apèl mwen madanm mwen pa reponn menm. Monchè, e pa pale sou ou non baz. Lòt jou m ap pale sa ansanm avèk Bossasis, de sa w te di m ki pase a, ba e sa sikolojikman, l ap fè enpak sou madanm ou. Wi, men m se yon moun m toujou pale avè l, epi m fè yo priye pou li tou. Men m gen moun legliz li ye, gen de bagay, fò l pa kite satan mennen l ale. Ou konprann? Monchè e koko daprè sa frèm nan te eksplikem bay legliz sa wap pale la e li pa li pa fè pati de legliz non pase lè w gon fi menm lè ke se moun legliz li ye ou konnen gen de bagay lap toujou bezwen nan menw wi m konnen sa m konnen sa avè di ti afeksyon ou konprann lap bezwen ti tan. Konprann? Bay bon jan ti love li. Konprann? Sa pa vle di si moun nan legliz, donk bagay sa yo li pa sou yo. Donk fòw kreye tan, fòw bay fòw bay love menm. Non, men map di yon bagay, sak pwoblèm nan, sak vin pase a, li fè enpak sou Koko. Sa vin koz ke gon seri de bagay ki ta sipoze pase lakay la. Li vin paka pase ankò. Exactement ke mwen menm regle an an se pa menm pa menm madanm mwen. Men papa di w yon bagay ki poze pwoblèm nan sa m di w tou m ap di sa mesye pa koze si n ap gen pwoblèm èske se pa yon lòt nèg manzè ka renmen mwen se madanm ou ye mwen menm mwen menm bagay se sou mwen m di sa pase fò m di w bagay la jan li ye a. Mwen menm mwen fè ide sa tou m di madanm mwen genlè gen kèk lòt nèg paske m pa kwè madanm mwen te ka leve konsa. Pou la pase demwazèl gon sèl visye sèl la son detay li ye se moun ki mwen disko e moun ki bagay sèm nan pa li pa an amoni avèk sèl la e sa fèm paka di se kay sè a lale men kanmenm map fon rele sè a kanmenm poum konnen ki kote manzè ye men moun sa e moun ki pa renmenm depi a la baz. Li pa menm pou madanm mwen. Manzè gon lòt ti frèl ankò wi wè ti frè sa menm son danje li ye. Li pot yon bagay pou mwen la map kouri al chèchel. Si w ta wè nèg la vin la, di l ou voye m al chèche yon bagay pou ou nan makèt la dayè. Gade, pa fè m bagay konsa tande. Kòman, gade, e sèvant Bondye m ye wi, an, w ap vin pran m la pou w poze w, k ap vin fè m fè manti pou ou. Gade, pa fè m bagay konsa tande. M pa nan bagay konsa avan. An, ou pa janm kite vye vi sa a toujou piti. Oh oh Ahh kounya la menm pitit met vye vi sal sa ou ladan yo toujou? Ou nan vye vi sa ou toujou? Kontinye mwen zafè mwen mete gade ou mèt sòti ou mèt sòti Men Yon kisa fè fè? pran deyò pou ou la vin jwenn ou deyò a mwen map fèmen pòt mwen. M pa gen pwoblèm pral deyò Men kilè wap kite pitit hein Kilè wap kite Èske ou ap vi sa ou son bèl timoun tankou Wap viv a mari Resi yo a mari w nan ki djaspora w te ye pitit? Men m gen presyon misye tou se youn nan yo ki konplis nan sove madanm nan sove madanm mwen la. Mwen sèlman pral di w yon bagay, madanm ou te renmen w e ou menm ou te renmen madanm ou e madanm ou kretyèn ke l ye. Se de bagay ki ka pase. Se swa fanmiy li oubyen swa yon lòt nèg ke li renmen. Se nan de bagay sa. Sa vle di la ou menm ou gen dwa pou envestige pou konnen ki sa k pase a. Paske fòk ou chache mwayen pou jwenn kèk moun ki ba w kèk enfòmasyon de kòman fanmiy li a fonksyone pou ka jwenn kèk ti enfòmasyon. Koute li menm li padone nou. Li di konsa, padone frè w ansanm avèk sè w yo menm jan li menm li padone nou. Sa vle di si Jezi renmen w konsa, malgre tout se sa w ta fè deyò a li menm li asèpte pran w, ou menm tou fòk ou gen menm kè sa pou asèpte madanm ou, pou viv avèk madanm ou. Se kòmsi erè sa fòk ou bliye li paske Jezi Kris di peche nou yo, li pran yo li voye yo jete yo byen byen byen lwen nou. Nan Sòm 51 ke li di sa. Sa vle di ou menm tou fok ou asepte padone madanm ou paske konbyen de fwa yo bon pou anpil tenten ke ou fè sou madanm ou tou men madanm ou padonew Jezi padonew konnya ou menm tou fok menm jan ke Jezi dakò padonew la ou menm fok ou asepte fè sakrifis sa son gwo sakrifis frè konbyen pou fanmiy ou pou pitit ou pou madanm ou. M dakò, gen de bagay nan padon an, m dakò pawòl ou non. Men ou santi ke se pa yon bagay ki, ou konnen, ou pa ka mete w nan plas Bondye. Bondye ka padone l, padone w, men se lòm ou yo menm. Malgre madanm mwen map bat m fonksyone nòmal avè l, madanm mwen pa mank anyen. M fè tout sa m te ka fè pou li. Men m di w deja, malgre map eseye touche madanm mwen, peni m pa ka leve. Se pa mwen menm, men Seyè. Se kòmsi moralman m twomatize tou mwen menm. Fizikman, fizikman mwen pa gen pwoblèm pou m kole m ak anpil bagay, men moral la kòmsi l atake. Lè pou peyi m ta bagay, li pa vle menm. E se ba yo di pou yo mesye. Yon travay sikolojik te ye. Egzakteman. Ou pran travay yon psikològ ki pou ta va poze yo plis pase nou menm. Monchè, frè Ebeson di m tout bagay. M gentan konn tout kijan tout bagay ap dewoule. Men, mwen dezole pou sa paske pastè pa la, m pa konnen a ki lè m te gen randevou an. Monchè frè m, m sou konn se yon nèg ki gen moun nan vi l. M sou konn se yon moun kòmsi li gen yon siklòn ki pase nan vi l. Paske moman sa yo m ap met yon kalvè pa do. Kòmsi m twouve bagay yo vrèman difisil pou mwen. Paske m tèlman alèz a madanm mwen. M bay rezon pou manmi mwen ta kite kay la pou pou l pa di m anyen. M konprann sa k pase manzè a. Men sa k pase l la, m toujou kanpe bò kote l, m toujou avè l. Men m pa kwè desizyon pou l ta pran se kay la pou l ta li kite. E dayè nou gen 2 timoun. Men Bondye la a, m pa kwè Bondye ap, asayan m p ap gen padon an devan Bondye. Mwen sèlman te bezwen pastè pou m ka diskite sa avèk pastè pou m konnen kisa m dwe fè nan ka sa a. Ou se frè pa m antanke frè m, zanmi m. Kòm pastè pa la, se kòlèg nou ye, n mache nan menm legliz. M ka pot kèk ti konsèy. Chè nan lavi, sa yo toujou la. Men, nan yon fraye. Yon kretyen pa fèt san Bib. Kretyen an dwe plis zanmi ak Bib li, li toujou dwe ap lapriyè. Tankou chita ou pa gen w ap fè, se pran Bib ou, lapriyè. Se sa k ap vin rann ou gon fòs pou w kapab sipòte. Jezi te pase plis pase w. Sa w ap viv jodi an, sa pa anyen. M kontan wè w anpil. Sa fè m plezi. E m ap bay pastè nouvèl la. Jan konsèy m ap ba ou, Chache prezans Bondye. Toujou rete nan lapriyè. Fè Bondye konfyans. E m pa vle w pèdi lafwa. Si w pèdi lafwa, sa pral vin pi mal. Paske m pa konn konbyen prete m ap viv la, se vre m konn konbyen m pase deja, men m pa konn konbyen prete, e sa k pi di a. Lanmou yon manman ak lanmou yon papa pou timoun yo, sa se de bagay diferan. Timoun yo pap ka grandi san ou menm. San manman wi. Antouka m renmenl si tout fwa m ta rankontre sè a. Pa bliye sam diw yo. Non m pa bliye paske li enpòtan. Lapriyè. Wi. Pa pèdi lafra. Non. Jezi te pase plis ke ou. M pa swete sa rive m. Paske timoun yo ap bezwen ni prezans ou ni madam nan paske se sa kap pèmèt timoun yo respire pi byen, grandi pi byen. Ok frè pam. M dakò. Mesye oo, m pa konprann bagay yo kounya. Ebyen, moun pa t bezwen marye. Ki kè yon fanm genyen pou w marye avèk yon gason, pou w senp ti diskisyon, ou leve ou kite kay la ou pati. Nèg la ap rele w nan telefòn, li pa ka jwenn ou. Ou lage ak de timoun nan w kay. Ebyen moun pat bezyen marye se pou sa e maryaj di ou dwe la nan bon kondisyon ni move tan ni bon tan ni move tan pou fi a gen kouraj li fè sa e ti moun sa yo kòman yo pral grandi monchè li tap pi bon wi si madanm nan ta tounen lakay li antouka Bondye konn fè travay li e lap fè travay li humm. Vin kotel sesi sela lè maril vini poum dil sesi an e konsa nap e jan de vi sa. An e pousa wap bay tèt ou pwoblèm la. Ba nou koze blan. E sa fè wap janm anyen nan lavi. Sak genyen oh. Epi tou pa bliye si wap vin antre nan vi prive Sahel la lap fout ou deyò la wi se pou mwen l gon la epi pa bliye tou se konsa n fonksyone manmzèl li ti baz mwen lèm bezwen ti kòb li k ban mwen non esam vle w fè e konsa m vle w viv wi. Fòk fout sou sou hein. Ala konsa w vle m vye vye vye gade kòman m pase. Sa w vle m viv la? Nou de moun sal ansanm. An e jan de vi sa w nan mennen la? Gade lè li. E wè wap wè moun ap byen pase. Gad eta w. M pa bezwen byen pase. Si e pou jan de vi sa w m pa bezwen byen pase. Oh! Asa e map mache. Lè m bezwen w ti bagay ou pa li k jere m. Ou pa wè ou pa ka bay moun anyen? Kite l kontinye jere w. Mwen m pa gen pou m bay mwen menm. Chè frè m nan, lè m rive legliz la, m pa jwenn pastè. Epoutan pastè gentan di m l ap tann mwen, lè m rive Louban m pa wè pastè non menm. Ayayayayay. Monchè w konnen pastè nan diferant aktivite, e sa k pèmèt ke pafwa lè l bay yon fidèl yon randevou, Monchè pandan map sòti e poum vin kotew la m wè madanm nan yon ti kras pal pal. Ki madanm? Madanm mwen monchè. Sak pase? Ta sanble l sou jou l. Eh ou gen bagay nan menw la apa. Ah monchè m pap baw manti m gen bagay nan menm men pa gon preparasyon. Eske se yon nan semèn nan m kapab diw bagay yo tèt anba. Ou wè li wè Asan sil te la la gen kèk ti bagay n te ka òganize kèk ti bagay leyèt la n te ka fèl tcheke pou ou menm. Ah monchè. Bagay sak vin pase la pa fèm byen non paske asa an e bon moun li ye depim ta met sa devanl kanmenm li patap gade sa konsa. Ou fefe ap fè fè men pran planin yo apa menn m konn se m konn se nou legliz legliz vre pa dakò bay sa yo men tout pou ka se yo kap peye w la apa. Monchè nèg pa la bib pa mansyone sa se kite mèt lavi a fè travay li. Men eske la bib pat konnen si la syans ta pral kreye yon bagay konsa pou yo fè bay planin nan. Men m te kwè si yo te konnen sa yo tap ekril kanmèm nan bib la menm. Monchè frè koko fè anpil di moun nan pa bon men poukisa ou konnen m oblije pa kont sa pase gen moun mwen k vin legliz la kap jene jou kou nwit ki bezwen gen yon ti moun pandan se tan gen moun lè lap jwenn ti moun konsa epil santi se pi gwo fado Ki te ka fè aparisyon sou chemen lavi li. Depi Bondye ap ba nou timoun, n ap pran. N ap pran. Kounye a la, afè nou devan nou, n ap fè afè nou, kounye a Bondye k ba nou. Ti bagay la gwo pou ou pran afè ou. N ap pran prekosyon, paske nou pa ta renmen sa vrèman. Ou konprann? Men monchè, e timoun nou yo? Paske timoun yo depi m vin la m dwe wè yo. Yo anfòm wi. Nach! Mesye. Bianca! Ah yo gen gen de Yo kap domi tou wi. Wi wi wi. Men koman ou fè avè yo paske timoun yo konnen fò ba yo ti manje koman ou fè finalman. Bon nan cho la m fon manje pou yo yo pa manje manje a ti manje a pa. Mezanmi gade gade koman nou ye timoun les enfants. Eeh ce sont les fils de Dieu hein. Bon mwen la m pa konn sa m pral fè lè pou m plen timoun sa yo se pwoblèm papa menm. Monchè m te gen yon ti sè m ki te leve nan menm gon bagay ki rele chou kòm alekile pa alekile pa gen ne ankò ou konprann nèg pran nanm fè 3 très kout nel nan tèt li sot antre al penyen monchè m vin la espesyalman pou m fè yon ti pale avèw konsènan de yon pasaj nan bib la Monchè Jeremi 29 vèsè 11 li fè n konnen pwojè nou yo se Bondye k konnen yo. Oh Fey Delson koman ou ye la? Oh oh gade yon moun Sè Nadilia koman sa ye? Ah m anfòm wi gras Bondye ou konnen nou la. Alèz alèz ou te pase bay ti sèvis nan kay la? Ah ou konnen madanm nan pa la m Mon chè frè Koko, fò m pale avè w klèman. Premyeman m se sèvitè de Dye, m pa ka viv nan ipokrit. Kòman sa, de kisa w vle pale la? Paske menm jan Jezi Kris te vin mouri sou tè peche sa a, yo te krisifye l, yo pa t resevwa l, li te vin mouri pou laverite. M mouri pou la verite m pa bouke problème paske m se imitatè de Jezi Kris. Men sak pase frè a kòm se ou bay ou vi di ou pa janm pale sak pase. Mon chè frè koko sa sè nadilia vin fè lakay ou. Ah m pa kwè se pou sè nadilia ki fè w fache tout fache sa a. Premyeman frè koko fon lojik avèk pwòp tèt pa ou premyeman dam nan vin lakay ou. Li gen yon bout pantalon sou li, lap kale kwis li! Eh! Imajine w! Frè, m pap ba w manti, menm mwen m etone tou. Sa se tantasyon ke li ye! Menm mwen menm m etone tou, m pat panse sa. Se, se, se pandan, pandan, pandan map pale avè w la lè m gade, m wè ti bout bagay la sou li. Men m paka anpeche moun nan. E se pwòpte lap fè tou, ki fè l, ki fè l konsa tou, bon m pa konnen si sa gon bagay mal ladan l. Monchè frè m pap ba w manti, m vrèman desu de ou. Ok? M pran tout dosye w, m met sou do m, m plede pou ou, men.